TV lakay haiti pwen kòm ki kontan antre lakay ou pou jounen vandredi 13 janvye 2023 e nou pote anpil enfòmasyon pou ou pandan nap pwofite yon ti tan pou nou di mèsi ak tout zanmi nou yo konpatriyòt nou yo tout sila yo ki toujou rete konekte sou Tvlakayhaiti.com nap diw yon gran mèsi pou fidelitew ak pasyans ou, yon gran mèsi lefè ke ou toujou kite yon kòmantè ke se swa pozitif ou negatif ebyen nou kontan pou èd ou nou kontan pou pasyans ou gwo nouvèl ke nou pote pou ou sou dosye atis oubyen komedyen piblisist seksi nou konnen ki li menm te jwenn e akizasyon li nan dosye gang, nan dosye bandi, e presizeman baz 5 segond kap dirije pa Gen Izo, le fame Izo. Ebyen medam se mesye nan moman nap pale la a bagay yo vin pi grav pou atis Sexy paske TT vini avek tout dosye Sexy ou pral sezi tande aprè Sexy fin al chèche yon avoka Sou li medam e mesye nou pral envite ou an gen detay nan video sa nou pral envite ou an tande TT ki li menm tap pale konsa sou sitiyasyon atis sexy jodia la ki misye nan gwo pwoblèm aprè donk TT ta fin mete enfòmasyon sa deyò ki fè kwè enben sexy se yon nan manb baz 5 segond nan moman la e menm gen fanm anndan baz la tèt chaje medam e mesye e pa bliye Tvlakayhaiti.com pou sila ou ki poko abòne avèk nou se moman menm pou fè sa pandan wap gade video sa yon fason pou pa rate pwochèn video nou yo bòn ek tout moun bon vandredi nap tounen pou yon pwochèn video. Wa tout timoun ap chante petro wa tout timoun yo ap di w petro wa ou konprann fè nèg yo vin kannibal sa vle di ke mwen toujou ankouraje sak bon. Sa vle di m pa genyen tanperaman pou m ta ap detwi yon jenn gason. Enben, nan mwa desanm nan m te kòmsi pa t fè emisyon chak jou, dayè m sonje sa k pase e jiskaprezan se kenbe m ap fòse kenbe rive nevè, men pafwa wè m fini depi a uitè. Enben, Pandan desanm dan le fè kè bon m te genyen anpil angajman etsetera bebe ou konprann responsab kay tout bagay wap jere m pat fè emisyon yo tout tan epi m kwè se yn semèn pli dyn semèn mwen te anonse ke byen avan ke m pale sou sa mwen ekri sou paj facebook mwen. Gen yon bagay ke moun ka sezi, men se vrè. Gen 2 nèg ki nan Etienne May la, nèg sa yo, yo pa fin katolik. Mwen site Ed Laza, dayè, se sou Ed Laza menm ke m tap ankete. E mwen dil mwen kenbel e se vre. Mwen di ke mwen genyen eleman kler nan men mwen Ed Laza nan kidnaping. Aloske misye son neg ki tre konu daye ou relel mwen kwe se animateur aboday et cetera misye yo li di se animateur peyi a. Mwen di ou misye nan kidnaping? Gen moun yo kidnape sou Delma la a menm ke se misye ki kondwi machin nan ale Gran Ravin. Poukisa m pa site lòt non moun? M di w Èd Laza. Mande m ki ès Èd Laza, m pa konnen l. M pa konn misye kòm se yon nèg kòmsi m konn ap suiv. Poukisa e li m site? Mwen di w Èd Laza nan kidnaping. Epi m kanpe dèyè l. Pandan m ap ankete sou Èd Laza, Mal tonbe sou sexy anndan vilaj de Dye. Epi m di o, ki sexy? Wi sexy, dayè sa etone m. Paske m pa konn misye vreman men gen publicite misye konn fè ke m konn gade. Pa egzanp m kwè l te fon publicite pou ede e achon bagay konsa. Epi m wè sexy nan vilaj de Dye, kidonk 5 segond. avèk Izo. Lè mal ankete sou misye, m jwenn ke misye te ale anndan an, epi gen lè l ta nan yon aktivite, paske pa bliye, dayè Ed la sa toujou afiche l li menm, li nan videyo ak Izo etsetera, bagay pwogram tout tan. Epi pandan misye ale nan vilaj, misye wè se deyò vilaj la t pa bon men anndan vilaj la gen lavi. Misye pa vle retounen. Sa wè m dou la e sa m te di nan emisyon an papa. Jiska prezan l la rèd. Epi misye rive anndan vilaj, misye wè gen lavi nan vilaj, misye pale retounen. Pou Èd Laza li menm avan m vin sou Seksinèt, lè misye rive Gran Ravin yo rele misye Prens Laza. Depi ou tande yo di w Prens la parèt konnen se de Èd Laza y ap pale. Lè l vin bay ti sòlda yo lajan. Ed la sa. E ki sa ta pral fè mwen ateri sou misye paske pa bliye. Jodi an la gon pakèt bagay kap pase. Moun yo gen dwa minimizel men mwen menm m gon pakèt enterè pou map poum paske m toujou ap chèche enfòmazyon. Se pa kont ke m gen a pèsòn m di sa deja. Men chak sak rive epi m toujou ap chèche. Lè m wè video sa ke nap gade sou ekran an meni. M te lage l pou nou deja. Kiyès k ap montre videyo pil lajan sa a? Se Èd Laza. Epi sa atire atansyon m. Paske mwen menm lè m ale pa egzanp sou TikTok oubyen Instagram etcetera eben eh ou menm w ap chèche afè pa ou, limena k ap fè bagay, mwen m gen lòt bagay m ap chèche. E gen anpil li medam fè mawon kite tiktok deja efase tout sa yo te poste. Ou pa wè yè pa egzanp Manick sinyale ke map fè yon rive nan riyèl Desalin nan Dèlma 32 m pral pale de Vivi. Ebyen Toussaint misye siye anplis wi. Misye gentan kouri l efase tout foto l genyen sou Facebook. Bon sa w kouri fè monchè. Gade yon tete mesye. Manick di ke jodi a, bon ou wè m pa janm pale sou sa non. Manick di mwen gen pou m rive nan anndan Dèlma 32 nan Riyèl Desalin Paske vivi depi lèm anonse m pale sou delma 32 a misye voye mesaj bay moun delma 32 lap rive sou yo paske yo pot tete plent bon misye son towo gwonde map montre misye imapaske kounye a m di nou m chanje strateji ou konprann sa m di nou Montre nou imaj kounya li preske yon dènye opsyon paske peyi an difikilte gon jan pou n ede peyi a soti tande byen m annik site non misye l kouri al efase tout foto l sou fesbouk bon ou chèf konsa mèt la poukisa w al efase yo ou pa yon pakèt la sou fo non sou fo kont Al gade paj la wap wè yo fèk kreye paj la wi. Se anpi se anpil se bandi tap tagèt mwen epi m rive sou yo kounya yo yo efase paj yo te gen avan epi yo al kreye fo kont wap wè yo gen 2 3 moun kap swiv yo al gade dat yo kò yo kreye paj la wap wèl pou menm gon mwa yo kreyel. Se sa n bezwen nan peyi a wi paske twòp vagabondaj an Ayiti fò omwen gon nèg lè l pale pou n pè pou n konnen ke nap vòlò. Men atansyon, tete ka rive sou nou. E se sak rive seksi la a wi. Se sak mete seksi nan cho a wi. Lè map ankete sou Ed Lazar, lè m wè pil lajan sa yo, misye ap, e pati l, gade, si w pat ko wè bagay sa, gade pou w wè pil lajan k nan men Ed Lazar. M di kèt, Sa atire atansyon m. Poukisa sa atire atansyon m? Paske sonje, se menm jan an Ronald ki tonbe avan El Ati Mache, lè lanmò san jou t ap fèk parèt, nèg yo te fon videyo prèske konsa, y ap konte lajan ke yo gen nan men yo. Epi lè m wè videyo Ed Laza sa avèk pil lajan sa, sa atire atansyon m. Sa pouse m al ankete sou misye. E m jwenn evidans ke misye nan kidnapping? Paske w ka poze yon kesyon, poukisa se misye m di? Eben sa k pase se ke, m di ke, e, ba yo plis ke konplike. M ap chèche detay sou misye. Lè misye rive nan Gran Ravin yo rele misye Prens Lazare. Se nan ankèt mwen sou èd Laza, m al tonbe sou Sexy anndan Vilaj. Pandan Sexy ap plede, bon, misye pa ka plede. Ayayay, gad yon tete Bondye voye pou pèp la. Ou konprann sa m di w? Se yon benediksyon, m di w tete se yon benediksyon. Donk si w pa vle ankouraje travay mwen, ou konprann, ou antre nan lojik. Nèg kap fè divèsyon, ou konprann, tankou zaboka Guy Philippe lan, kap fè divèsyon, kap detounen atansyon, se ou menm! Men mwen menm map fè yon travay pou le peyi. Ou pa wè gon nèg kap bay mèt Caleb mantò sou mwen, mèt Caleb gen di misye men, Theriel ap fè yon travay. Mèt Caleb konnen, menm si m konn bali ti tap, men l konnen map fè yon travay ki noble pou peyi a. Ekoute la sosyete! Ebyen sak pase se ke pandan map ankete sou misye epi mal tonbe sou Sexy anndan Vilaj de Dye. Mwen pale sou dosye a m kwè nan vandredi non non nan mèkredi m pale sou li oubyen jedi m kwè nan mèkredi lèm vin la a m di nou men men dosye a nan madi map gade Sexy kap bwè bouyon ak Izo wi. Sexy, di peyi a si se nan pwogram ou tale toujou. On jou avan m pale dosye a, Sexy ap bwè bouyon tèt kabrit ak izo nan vilaj la wi. Ooh! Epi. Lèm gade pi ba m wè kiyès kap vini Edlaza men longè bwa pye misye men men bagèt pye Edlaza kap desann nan nan lò bon kòman ri sa rele ri Jean Paul 2 yon ba ri Jean Paul 6 yon ri kandan m kwè gen yon swa Jean Paul 6 yon bagay konsa map gade bagèt pye Edlaza kap desann wi Sexy ap bwè bouyon ak Izo Sexy lè w tap bwè bouyon ak Izo nan mardi a di m non se sa w tal jwe pou yo la menm. Son peyi difisil. Kounya se lè sa kèm sote, m di oh. Ki sexy sa? Sexy? Kounya sa t pral fè kè anpil lòt moun sote? Misye pa janm nan, misye pa janm pot zam. Son verite wi. Misye pa janm pot zam. Epi m pa konn si se foli t pran misye oubyen paske misye li fon ti li fon ti pase gran ravin etc epi l desann anba kounya l wè vilaj la e la kisa nèg yo fè nèg yo bay misye manje yo bal kay yo bal fanm. Ey misye, kounya pandan m fin pale la misye kite vilaj, men gen yon ti fanm la kap plenyen wi, ma ba nou non madanm misye anba a nan vilaj la, Sexy ma ba nou non ti fim nan, ti fanm nan ap plenyen la a wi, Sexy kite vilaj. Gade yon peyi mesye. Lè Sexy rive vilaj misye wè gen lavi, epi nèg yo pran misye yo ankadre misye, sa di Sexy, depi w dòmi nan vilaj papa, kounya nèg yo ba w fanm, yo ba w manje. Se nan 5 segond ou ye wi sexy. Wilè pa konprann sa sa vle di. Pa gen bon, bon m di w, m te de, bon, bon, misye voye vèt linèt. Misye di w ke, O les habitants de Village de Dieu, sa di yo menm tou yo se moun, sa di, depi w ren, depi w al entegre anndan, epi se pa nan abitan, se nan K-izo w ye. Se nan 5 segond ou ye ke sexy. Kiyès ki chèf 5 segond se izo. Depi ou nan manno ou nan izo se nan 5 segond ou ye c'est une association de malfaiteurs fòw konn sa zanmim. Ou wèm diw zanmi mwen. Ayisyen w ye. Ebyen koute. Kounya lèm wè sexy. Sa t pral fè kè anpil moun sote. Se pandan map fè yon parèt bò edh la, nan do edh, epi m wè Sexy ki soti deyò a, epi m wè misye gen yon manch nan men l, genlè se, misye genlè se staj ke lap fè, sa wè m di w la wi, men misye pa konn manyen zam vre non, li pa konn nan, m poko, paske ankèt mwen mennen anndan vilaj la, misye pa menm gen zam nan men l, m pa konn si se staj ke lal fè. M pa konn si se paske nèg yo di misye monchè si w manyen manch ou ka yo ka jere w pi byen. Men misye gen yon bagay ke l inyore, ke anpil lòt nèg Ayiti inyore l. Gen de bagay jodi a nan ann Ayiti. Gen yon bagay yo rele chinwa, gen yon bagay yo rele nèg mawon. Ou wè nèg mawon an, lò l pi move toujou. He mwen rann li lò a kontan men s on verite. Ou wè nèg mawon an? Nèg mawon an l ap manje avè w, l ap bwè avè w la men w pa wè si e nèg mawon an ki avè w. Eben nan sa Sexy pran la a wi. Ou remake pou wè lè misye fè premye soti a misye ap tranble. Misye ap tante defann men li pa byen defann paske TT fin lage koze a. Misye se bò twalèt sèlman li rete. Paske sa k rive? G'on pakèt deriv k'ap fèt nan peyi a. Men pat janm g'on moun ki te oze denonse yo. Se prevansyon m fè. E sa k pi tris nan istwa misye a. Misye kounya lè bagay la kòmsi melanje nan menl foto ap sòti bay epi misye kounya 23 desanm misye fon sòti m pral fè n tande yon ekstrè epi nap konprann 23 desanm misye fon sòti misye pa di anyen e kòmsi l di atè a plen tè nan sòti misye a premye sa m panse l pral di l pral demanti m dabò nan sans ke pou l di ke etsetera pou l eksplike. sitiyasyon jan l ye pou l di non li pa gen anyen pou wè ak vilaj de dye li pa konn li pa menm konn kote konsa menm jan limena te di Morvan li pa menm konn moun l ap pale yo alòske videyo l ap sikile ak ti chèf se yon peyi difisil ebyen sa k pase se ke nèg yo inyore pouvwa nèg mawon gen nan peyi a kounye a misye ou konn sa k pi dwòl nan bagay misye a aksyon dayè misye ap viv pòtoprens Nan nan sòti misye fè a, misye di ke o, se nèg Dèlma, se nan Dèlma l ye, se sesi, Petyonvil, misye pa janm di l nan vilaj, nan premye sòti l fè a. Ane chanje, men kounye a, jodi a, konbyen n ye la? Nou 11 janvye, sa vle di nan 2023, n gen tan gen 1 an m te pale de dosye a wi. Nan demen maten mal chita dcpj ak eleman kenbe nan menm map tann misye dcpj li pa met pwent pyel dcpj paske dcpj tou gen ti bagay nan menl lap tann misye vini li pa janm met pwent pyel dcpj paske bon mdiw m gon video misye kote ke sa fè kelke tan kote misye tap misye tap bay love ak yon solda adli sa di sa sa fè kek tan wi. Konprann map gade paske map swiv nèg yo. M di men sa t sanble misye. Misye genlè gon lanmou pou nèg sa yo alòske l di bon l ka fon foto l pa konn ak kiyès. Alòske foto ou wè tap sikile misye fè anndan vilaj de dye devan restoran sa ke jeneral izo toujou poste ladan l. San dan vilaj de dye misye fè l fò l ta di peyi a eske nan pwogram li te ye l te fè foto a. A nèg misye pran foto sa ki nèg ki fè foto a pran lari a misye pap viv ankò nèg yo egzekite misye akoz foto sa ki pran lari 12 janvye jodi a ye he mèsi tande byen wi a nèg misye pran foto a anndan resto nan an devan restoran anndan vilaj de dye nèg yo egzekite misye aprè foto a pran lari. Kounya misye ap fè rara. Kounya sak pi tris nan istwa misye. Misye genlè paka jwenn avoka pòtoprens pou defann kòz li. Misye al tcheke yon nèg jis nan bawo mirbalè. Kounya ou konn sak pase? ODV a gentan limen sou tèt blofè sa nan mirbalè. Misye pa bon moun. Map bann detay. Pral gen zen nan peyi a wi. Misye bon avoka tou fè nan mibawo mirbalè m tande misye ye m gentan al ankete sou li ou konprann sam di w m gentan al ankete sou kay misye genyen kot lap domi sou bagay sa misye te fè kèk ti wap defann nèg kap vòlò tè etc m gentan al de tout bagay sa sou misye wi on nèg ni m tande l nan bawo mirbalè pral gen bagay nan peyi a rete branche panse ke m tap riske vi m konsa nan on bagay paske m wè peyi a fin kraze nan men nou a ou panse se blag m vin fè. An ou panse se blag m vin fè? Jodi a 12 janvye e paske moun nan fèk branche tou wi. Tande byen wi, ou panse se blag m vin fè? Avoka, m gentan gen odv m sou tèt avoka sa wi. M tande l nan bawo Mirbalè. Rete branche pral gen zen nan peyi a pi rèd wi. Kòman nèg isi panse yo ka pase m nan betiz? Mwen fin anonse dosye a, misye pa janm pwononse l. Finalman, misye sot yon ti tweet pou l di o mèsi Ayiti, mèsi peyi m etc. Se langaj yon pakèt nèg. Paske yo pa janm atann ke gon tete, gen nèg mawon k atè a, k ap veye bagay yo. An plis de sa, yon, bon, Ti Youri pral kondane misye nèt sou Karayib. Apre sa ti youri pral ap tounen langaj li men misye genlè bliye ke bagay yo kounye a se one click lè misye al sou karayib pou l atake m toujou wi m kwè kounye a lè misye pale se non m li site pou moun ka tande l misye di ke ou pa wè m te manadjè seksi a etlaza nèg yo fè wout pa yo m kite yo yo di ki wout nèg yo fè wout kwochi ki wout kwochi a ou konnen depi e chemen sa w fè m konsidere l kòm wout kwochi fò n ta gwo timoun pou n konprann. Depi lè sa m te gentan konprann mwen, en ti youri dou nèg yo fè wout kwochi. Sa di wout la pa fin dwat, li pa fin klè. Kounye a, lè misye anba la ap toumante l kòmsi pil moun etsetera. Gen yon paj nèg yo kreye se pou fè pwomosyon pou Izo. Lè yo kòmanse efase videyo Izo sou paj la. Tout sa yo se evidans ke m kòmanse rive fò sou nèg yo. Nèg yo kreye yon paj Instagram pou fè pwomosyon sèlman pou Izo chèf gang. Lè m fin eklate dosye a, nèg yo kòmanse ap efase videyo sou paj Instagram nan. M di bon, ou wè peyi sa li plis ke difisil, ou konprann sa m di w. Epi m kontinye ap vanse, m di bon tete sou on vwala, n ap vanse, m ap swiv tout bagay. Epi misye fon sòti 23 desanm. Epi nan sòti misye a, ou pral wè ki. kontradiksyon t genyen nan sòti misye fè kounya ke l pibliye sou Nouvelliste. Fòm di ke anpil jèn jounalis m pa atake Nouvelliste. Sa sèlman m konnen. Mwen menm kòm Theriel m gen dwa ekri yon atik li difisil pou Nouvelliste pibliye l. M klè sou sa. Mwen menm kòm TT m gen dwa ekri yon atik la li difisil pou Nouvelliste pibliye l. e map gade ak ki fasilite ke tèks misye Sexy ap pibliye sou yon gwo jounal peyi an ki se rele Le Nouvelliste. Nap vin sou sa. E ben, misye fon sòti 23 desanm. Men nèg kap poze kesyon an m renmen wi. Nèg isi sadik mesye. Bon mwen. Bonjour so nou la men nap kenbe bon vrè non mwen se Ralph Theodore tout moun konnen m sou non sexy l'artiste e m fèt sat ok sou komin cité soleil deja nan yon fanmi de 4 anfan E Sexy, c'est, sexy fait tout de études li, primaire, sexy sont universitaires, sexy sont professionnels, sexy étudier communication française et journalisme, sexy fait art dramatique, sexy étudier marketing, une formation en droit, en tout ça. donc pères, on père de famille. donc euh, en gros, en gros, si vous me parlez de sexy, en gros c'est ça. Eske ou konnen gen yon rimè kap kouri sou ou? Wi, e menm jan a tout moun, menm jan a fanatik yo, se pandan m chita epi tout moun ap rele m, y ap di m yo men, men, men, men, men y ap pale de mwen nan yon emisyon, e yon emisyon ke. Pa konnen tete journaliste fè sou mwen ki ki entèprete mwen vreman yon difamasyon total ki avan tou m potko ka pale m potko ka fè entèvansyon m panse se